Anben ou pa ka pèy m di w sa deja ou pa ka pèy se papa m li ye bon angy sa se antre pou ta va antre sou li pou ta menm si l ap ba w presyon pa pèy mwen plen konsèy e pandan se tan lè m t ale a kisa ki te pase bon atchè papa m tonbe kouri nan lari a dèyè w l tonbe kouri ak manchèt ap kouri ap mande se moun ki pran granmoun nan ki fè. Depi maten map mache, map voye jem map voye jem anwo ni anba poum wè kote mwen wè li. Se pandan map vini la pi m fon kouri pou machin kap vini pa frape wi. Anpi makomè e koman w ye menm makomè? Anben makomè an wen se ou ki pou ede wen makomè an wen. Nan ka sa ou komanse ede wen se ou pou ede wen nèt.